Donk pou nou tèmine, mwen vle fè yon ti rezime. Donk an rezime, sè Berline Charles Bondye beni w sè m, an rezime nou di ke sijè ke n t ap pran jodi a se L'homme, un adorateur inné. Lòm se yon adoratè inne, donk tout moun yo kreye avèk le bezwen pou yo adore, le désir pou yo adore, e désir sa se adn menm Bondye mete nan lòm. E ke w se kretyen, ke w pa kretyen, ou ne avèk yon bezwen, yon désir pou ke ou adore. Donk nou te wè ke nou kreye a limaj de Dye, nou kreye a sa resanblans, donk Dye est esprit, donk nou te di ke lòm osi se espri, men se yon espri ki abite nan yon kò ki posede yon nanm. E nou te wè ke antan ke un être spirituel, Nou dan lobligasyon, nou nan nesesite pou nou an relasyon avèk yon èt spirityèl. Donk le spirityèl apèl le spirityèl. Vwala poukwa ke tout moun yo nan nesesite pou ke yo adore. Donk nou te pataje kèlke tèks avèk ou, nou pat ba w anpil tèks, espere ke sa ke nou te ba ou yo ou metrize yo. Nou te ba ou Efezyen chapitre premye vèsè 11, 12. Nou te ba ou Jan chapitre 4 vèsè 24, yon tèks ke m panse ke ou te deja abitye ansanm avèk li, ou te deja konnen l. Nou te ba ou 1 Tesalonisyen chapitre 5 vèsè 23. Donk nou te ba ou tout, nou te ba ou tèks sa yo, m pa sonje èske mwen te bay lòt tèks ankò, men an gwo se de sa ke nou te pale. Donk L'homme un adorateur inné se sa ke nou t ap wè ansanm avèk ou jodi a. Donk si ou gen kesyon apwopo de entèvansyon sa a, pa ezite, ou kapab mete kesyon an. Donk dimanch si Dye ve nap ankò prezan a partir de 3 zè 30 pou 4 è pou yon nouvo sijè oubyen pou reponn a kestyon zanmi yo. Donk si nou jwenn bokou de kestyon ki mande pou nou fè yon lòt entèvansyon dimanch si Dye ve sou menm sijè a nap fèl. Mwayennan nap gen yon nouvo sijè pou dimanch si Dye ve. Mèsi a nou tout ki te prezan ansanm avèk mwen. Donk, m pa gen non nou tout nan tèt mwen, Sè Berline, Enjenyè Nickenson, donk Sè Faslin Darius, tout zanmi yo, donk nou te kontan pou nou te pase ti tan sa ansanm, Frè Danachi, donk Sè, Sè Rose Berline, donk mèsi a nou tout ki te ansanm avèk nou nan ti moman sa e mèsi paske nou pral kontinye pataje l. pou ke lòt moun kapab benefisye de ti tan sa ke nou pase ansanm. Donk ke Bondye kapab beni nou, ke Bondye kapab louvri zye nou pou nou kapab konprann e rantre nan domèn sa ke nou kreye pou li ki se adorasyon. An nou priye Bondye ansanm. Senyè nou di w mèsi pou moman sa ke nou pase ansanm. Mèsi pou prezans ou ki te avèk nou. Mèsi paske wap kontinye ansenye nou Senyè. Se sèlman ou menm ki ka ansenye nou pou nou kapab konnen verite a Senyè, paske ou te di ke le Sentespri, notre Enseignant, l'ap vini, l'ap ansenye nou, l'ap kondwi n nan tout verite a. Ke verite sa Senyè kapab kontinye eklate e ke zye nou kapab kontinye louvri chake jou e pou nou adore w an espri e an verite, Paske se adoratè sa yo menm ke wap chèche. Merci infiniment. Merci pou chak moun ki te prezan nan live sa. E merci pou sa yo ki pral gade nou par la suite. Ke ton non swa beni au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci. Ke Bondye beni nou. A dimanche si Dieu veut. Bye bye.